Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Jist avan de komanse set emisyon, donk, nan pran le swen pou n salye kèk moun ki aletranje, byen chir, paske m panse ke se tap enpe. illusoire pour ne pas saluer moun La marraine de la chaîne, Carmélite, tu vas bien? Il y a Betty, bonheur, ça va Betty? Il y a également euh, Sandra Bonheur, la sœur de Betty. Donc, euh, toujours là à chaque A appel qui lancé Donc il euh, est toujours prêt pour répondre Il y a également notre ami Jay. Jay, comment ça va? depuis Floride. Bon bagay Il Se ma grand sè. Alò tout lòt moun mwen poko salye yo. Nou met ret tann paske big up nou an ap vini pi devan nan pwochèn emisyon yo. Yn kestyon pou vou lèjan ki abite an plèn. Eske nap kite site doudoun tounen matisan? Bay sa se la grand kestyon. Paske jounen jodi a la n ta kapab di yon krim. qui passait au niveau de Cité Doudoun, c'est l'horreur. Ben oui, c'est l'horreur. Il y a une photo qui est déjà en circulation. Je cherché photo ça pour nous parce qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé la photo faisant croire que c'est cette demoiselle-là qui lui-même est dans machine ça et demoiselle ça Li fè pati legliz Rock Solid. Li se manm legliz sila nan Tabarre e ki te nan machin sa bandi yo tire sou li e mete dife sou li. Theriel Thelus a poste sa. E li poze yon kestyon an retou dizan eske pnh, FADH ap kite site Doudoun rive nan nivo Vilaj de Dye, Martissant tout sa. Demwazèl sa wap gade la a vizaj inosan li te akonpanye ak manman l. E. 2 moun sa yo aparaman yo kankannen, yo kalsine. Bandi yo chwazi di moun sa yo pap viv ankò epi se konsa moun sa yo mouri. Waw! Kèl tristès. Antouka fò n di ke bagay la vrèman dur. Se dur a aksepte. Ou menm ou ka wè foto sa, ou ka panse a krim sa pou di, humm, bagay la twò rèd men ekoute, gade ou menm ki zanmi ti pitit sa, ou menm ki se fanmi. moun sa yo kòman wap kapab sant yo an retour se dur de regarder cette situation antouka moun yo mande la police pou bay volume paske gen yon seri de zòn mwen panse ke se pa mwen menm ki fann selbe an matyè d'opération policière gon fason l ka fèt si. Lapolis deside mete yon zòn an otaj li konn kòman pou l fè larelèv. Paske gon bagay pou konprann lè bandi yo nan va yo gen moun ki pot manje ba yo, yo gen moun ki pote tout yon seri de bagay yo gen gwoup de bandi ki yo menm ap vin ranplase lòt nèg ki te fè nay patati patata donk yo byen estriktire yo. Poukisa se pa konsa l ye? Nou fè zòn sa la kado yon 5 cha. E pi, tan zan tan gen 2, 3 ki vini an bakop. E pi lòt yo ale. Bon, se konsa la polis vle jere kesyon. Men ekoute, la polis nan dènye moman sa yo nou wè gon ti detèminasyon. Men poukwa pa volim? Hein? Bal volim. E, poukwa li la a? Nou prale nan blok Savyen, paske gon ti video ki deja disponible pou nou, e se poste sur le site de la pnh pou montre koman polisye yo tap antre nan Savyen. Se vre polisye yo te deplwaye pou antre nan Savyen, men se vre tou, pa gen bandi ki tonbe. Gen kay ki kraze, la polis antre nan fyèf nèg yo, men a chak fwa la polis antre, nèg yo gen wout yo pou yo pase. Yo pase pa Domon, yo vide kò yo nan rivyè a y ale. Ebyen la polis. nan lide pou wè nan ki nivo yo ka konbat gran banditis nan tout peyi a. Direktè jeneral la dekrete la pèmanans sou tout tèritwa nasyonal la pou mete an dewout tout malfwa ki refize popilasyon an viv nan trankilite ak lapè. Operasyon tribòbabò, jwèt la make san, se tout ti vis. Kèlkeswa jan w vire, kèlkeswa kote w met pye w, w ap pase anba limyè wouj la kanmenm. Nan kad lit kont anlèvman ke lapolis ap mennen, gen divès operasyon ki mennen toupatou pou derasinen fenomèn sa a tout kou tout kou. Operasyon yo te kondwi nan zòn Debussy nan mwa pase a alarochèch Pierre Genter. Lapolis tap chèche l pou enplikasyon l nan divès ka anlèvman ak sekestrasyon nan zòn ayewopò ak Tujo. Nan operasyon sa a, yo te jwenn kay Gunther divès inifòm lapolis, anpil lòt materyèl ki lye ak lapolis, telefòn, kanè bank an goud kou an dola, epi, Gunther te gen anpil aparèy pwofesyonèl, li te gen an posesyon l plizyè zam de gè e anpil bagay ki di ke l nan move zafè. Answit, nan chèche gen tè yo pa ka jwenn ni, lapolis te mete anba kòd madanm ni, Manuelita Fleurantin. Pandan tan sa a, lapolis t ap kontinye chèche gen tè alyas Zanmi Lapolis, se non sa l te bay tèt li. Li deside vin rann tèt li pi devan akonpanye ak avoka l nan dcpj. Nan yon operasyon ke lapolis mennen nan zòn Tomazo, nan lide pou derasinen jouk nan bout li gang 400 Mawozo a, lapolis mete anba kòd Joseph Vierge alyas Tiboun, yon manbo ke yo akize kòm konkibin lanmò Sanjou, selon tout enfòmasyon yo, yo di ke manzè ta mete kay li a dispozisyon lanmò Sanjou pou sere l, yon enfòmasyon ke Joseph Vierge ta demanti. Mete anba kòd Mathieu Thomas ak Albert Lory. Yo se manb 400 Mawozo. Yo te jwenn an posesyon yo telefòn Davidson Rosier ki te kidnape nan mwad janvye ki sot pase a nan zòn Ediwan. Viktim nan te pase pase 5 jou nan men yo e yo te bay yon ranson 565 mil gourd. Yon dezyèm telefòn ki se pwopriyete madam Nicole Noël ke yo te vòlè pou li. Emile Rosnica se mennaj Laurie li konn tout sa lap regle li rakonte ke l te bay manman l manti pou l te ka al kache Jacmel Mwen renmen lekòl m toujou ale jis pandan vakans lan m te di map vin kot matant ki jakmèl m te di konsa enben map vin avèl kounye a m te vini m te di manman m konsa m pral fon mwa kay yon matant mwen m te vin la ansanm avèl pou kounye a la mwa a rive m bezwen fin ale li bay pou m kontinye al lekòl m di l fòk m ale li di m enben ok madanm nou prale nou pran machin pou nou vini m wè polis pran nou yo di l fè pati gang 400 mawozo. Operasyon ap kontinye toupatou nan tout peyi a. Lòd fòmèl pase nan tout 10 direksyon depatmantal, nan tout komisarya ak sou komisarya pou bare lawout a tout atoufè k ap kouri al kache sitou nan tout vil pwovens yo pou eseye fui kapital la. Pa gen pyès kote w ap alèz paske tout sa w fè mal w ap peye sa kanmenm. Tann tou ou toutou! N ap chavire pou Plato Santral. Ebyen, lapolis nan direksyon departemantal Sant mete anba kòd plizyè jenn gason jounen jedi 18 out 2022 an. Endividi sa yo sòti nan diferan andwa nan depatman Sant ak Lwès. Moun sa yo se Yvenson Deshommes, 18 lane, moun Mayisad, lapolis arete l pou brakaj ak asosyasyon Malfektè. Genyen Luckner Charles, 30 lane, moun Mayisad, lokalite Savann. Lapolis arete l pou brakaj ak asosyasyon malfektè. Claudner Charles, se moun Mayisad. Li jwenn arestasyon l pou brakaj ak asosyasyon malfektè. Joseph Jimmy, 24 lane, moun Mayisad. Li jwenn arestasyon l pou vòl. Evens li arete nan komin Tomasik pou ankèt SDPJ. Alexandre Joidimy Chauverne, 21 lane, moun Tomasik, lapolis arete li lapolis arete li pou ankèt SDPJ. Genyen Wadson Jean, 19 lane, moun Ench, endividi sila arete pou vòlè telefòn. Pou kounye a, tout moun sa yo fèmen nan gadavi pandan dosye yo ap prepare pou yo al reponn kesyon devan enstans sa ki konsène pou. abò yon otobis transpò an komen nan kad yon kontwòl woutin alòske li t ap tante ale refijye li nan metwopòl Sidès. Daprè premye eleman enfòmasyon, Welton Jovens se te dezyèm chèf nan gwoup gang sila aprè Babout ensi koni ki li menm mòtèlman blese nan echanj de tir avèk fòs lòd yo. Yon lòt kote nan lokalite Chaben, Genyen manm nan popilasyon an ki entèsepte epi remèt bay lapolis yon sèten de Koffi Batistuta alyas Tuta ki gen 26 lane orijinè La Tremblay nan komin Kwadèboukè. Endividi sila te gen nan men ni 2 pakè fèy ki sanble ak. Marijuana. N ap tounen yon lòt moman pou nou kapab pote ba ou lòt emisyon. Antretan, n ap di w rete branche sou chanèl ou renmen anpil lan. Epi an maksimòm de kòmantè, an maksimòm de pataj. Mande ak fanmi, zanmi, pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila. Epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous apresye le travay. Pi aprè, kèskon di? A la pwochèn!